Se dezyèm gwoup rapatriye ki rive nan baz Gad Kot Okap la depi ane a kòmanse. Refijye sa yo te rive sou yon plaj Florida avan Gad Kot te entèsepte yo, selon Kerwin Augustin k ap kowòdone Ofis Nasyonal Migrasyon, ONM, nan rejyon Nò a. Nan baz Gad Kot Kap Ayisyen, nou resevwa 84 twa konpatriyòt. 83. gen 30 fi, gen 6 minè. E moun sa yo te kite peyi a 30 desanm Mòl Sen Nikola, yo kime yo madi pase. E pami 83 moun yo gen yon gwoup moun ki ta viv Naso, ki ta fè tantativ pou kite Naso, Ou antre Miami se gato t kenbe tou. E moun sa yo aprann nou ke yo te gentan rive sou on beach nan Florida. Se la ke yo kenbe yo, madi maten yo anbake yo, yo voye yo vini. Moun yo pran e Nassau, anfèt moun ki te soti Nassau ta prale Miami yo, yo o nonb de konbyen? Efektif la m pa, yo o nonb de 44 pami 83. Ok. Donk se toujou menm sikonstans yo, menm rezon yo? Menm sikonstans yo, menm rezon, chomaj, ensekirite, mizè. Sant Anbilansye Nasyonal te kouri vin chèche yonn nan refijye sa yo ki te ansent ki pa t pote l byen. Responsab yo fè konnen dam sa t ap viv Bahamas depi sizan e li t ap tante antre Florida. Yon dam ki ansent ki gen yon malèz, nou te rele anbilans vin pran pou l al avè l lopital bay premye swen e n ap fè swivi yo avèk doktè sante piblik yo ap konnen si ka l pi grav sa k ka fèt. Responsab yo ann Ayiti prevwa ane 2023 a swa ane k ap difisil ak kantite ayisyen k ap bat pou kite peyi a akoz ensekirite, lavi chè elatriye. N ap site Joseph Lambert, Depateman di Sidès, Katon Wouj. N ap site ansyen senatè Garcia Delva, Depateman de Latibonit. katon wouj. N ap site ansyen senatè Patrice Dumont, depateman Delwès, katon wouj. Alòske pa gen okenn seremoni ofisyèl ki fèt pou anonse fen manda dènye tyè Sena a jan atik 98 tire 1 manman lwa peyi a mande sa a. Nan yon seremoni senbolik plizyè militan politik ki konsidere tèt yo kòm senatè rantran nan Sena ayisyen an kritike Senatè sòtan yo yo di ki patisipe nan mizè mas la. Pou sa, se la yo mande lajistis ayisyèn pou entèpele tout 10 senatè sòtan yo. Nou menm, kòm militan onivo ti Channmas, nou pran destin nou an men pou nou di nèg sa yo lajistis sipoze tande yo. Yo pou bokou nan mizè peyi an. Yo pou bokou nan fè sa k rele ak trayizon. Nèg sa yo Yo son paket bann konze yo ye. Se Jean Baptiste konze ke neg sa yo ye. Puiske nou ap viv nan sitiyasyon dezastrez kote ke pep la pa ka manje, pep la grangou, pep la ap soufri, nou nan sitiyasyon enfra imen, jounen jodi an nap di la jistis fok li asime responsabilite l. Fok neg sa yo yo al tande la jistis pou yo mare yo. rezon. Lè nou gade timoun pa ka al lekòl, an nou pran fenomèn ensekirite an k ap blayi anndan tèren an, men majorite nèg sa yo, se yo k ap bay gwo zam nan geto pou yo kreye psikoz de pè lakay popilasyon ayisyèn nan. Nou menm, nou di non avèk vyolans lan. Jodi a n ap mande IRCC fòk gon ankèt ki fèt sou administrasyon yo ta. Ò, tèlman m ap mande ankèt la, Te gon bidjè ki t alwe nan chanm sena a, bidjè 2020, 2021 an. Or, nèg yo pa janm bay ankenn rapò. Jodi a m pral mande yè se se kòm Lanbè t ap dirije bidjè a, t ap dirije bidjè sena a. M pral mande si Lanbè te byen travay pou lareplibik antanke prezidan chanm sena ki te gen dwa t sinyati mesye prezidan. Lè sa a, se pa nou nou pral ekri minis jistis la a yè se se pou fè swiv. Tèt ansanm se mesaj militan yo pou nasyon ayisyèn nan. Etan done ke pa gen seyans, òd di jou an se kisa l ye? Se linyon pou nou kapab fè fòs lan. Se sa ki òd di jou an. Se sa k fè n ap envite tout moun nan tout 10 depatman an rejwenn tout 10 senatè ki onèt, ki kredib sa yo la jiskaske pou nou kapab gen yon lòt Ayiti. Sepandan gen enfòmasyon ki ta fè kwè Wo Konsèy Tranzisyon ta dwe enstale nan jou k ap vini la yo k ap gen kòm prensipal misyon reyalizasyon eleksyon nan peyi an pou renouvle pèsonèl politik yo. Atravè yon twit li pibliye mèkredi 11 janvye 2023 a, Biwo Enterè Nasyonzini an ann Ayiti, BINUH, di l salye piblikasyon nan jounal ofisyèl leta a Le Moniteur akò 21 desanm 2022 an ki batize konsansis nasyonal pou yon tranzisyon enkliziv ak eleksyon transparant pandan l ankouraje aktè yo pou pouswiv dyalòg enklizif sa a ki dwe abouti ak restorasyon enstitisyon demokratik yo an Ayiti. Sepandan gen anpil moun ki di akò 21 desanm nan pa enklizif piske de gran estrikti politik tankou Fanmi Lavalas, Pitit Desalin, Ekip Montana ak lòt pa ladan l Mèt Andre Michel ki se pòt pawòl yon branch nan sdp e ki ap sipòte pouvwa a ap reponn. Yon akò ki gen ladan li le sektè prive dan sa divèsite, la sosyete sivil lajman reprezante, la klas politik lajman reprezante, se yon akò enklizif. Pandan se tan, Mèt Andre Michel mande Premye Minis Ariel Henry mete an aplikasyon dan le pli brèf delè akò 21 desanm 2022 an. Nou mande Premye Minis Ariel Henry avèk gouvènman an pou pran dispozisyon pou aplike akò a. Aplike akò a vle di kisa? Li vle di fòk le plus vite possible yo enstale le Haut Conseil de la Transition, HCT, fòk yo konplete la Cour de Cassation le plus vite possible, fòk yo monte Konsèy Elektoral la le plus vite possible, fòk pwosesis revizyon konstitisyonèl la Angaje kòmanse le plus vite possible. Kontrèman ak anpil sitwayen ki di Wo Konsèy Tranzisyon an pap gen pouvwa, Mèt André Michel di. Wo Konsèy la, li s on enstans doryantasyon estratejik, li pral travay sur dè dosye denterè jeneral, Wo Konsèy la ap patisipe Nan mete an plas la Cour de Cassation, Wo Konsèy la ap patisipe nan monte Konsèy Elektoral Pwovizwa a, Wo Konsèy la ap patisipe nan monte Ògàn de Kontwòl la, Wo Konsèy la ap patisipe nan remaniman Kabinè Ministeryèl, Wo Konsèy la, se li menm ki pral monte komite ki pral travay sou revizyon konstitisyon an. Wo Konsèy la pral akonpaye pwosesis elektoral la. Wo Konsèy la pral entèveni dans la réforme de la diplomatie haïtienne. Antouka o nivo Inisyativ Sitwayèn pou yon Solisyon pa Rapò ak Kriz Politik lan, daprè pòtpawòl li, pastè Sylvain Exantus, se sèl yon konpwomi politik lajman laj ki ka rezoud kriz lan. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod. Nan RL prod, se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo. Aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod. RL prod, se la chèn di moman.